Operasyon bwa kale wach manman gaye kaka bandi kontinye ap pousib chimen l nan peyi dayiti, moun solino di. Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè. Yes medam matmwazèlz e mesye bwa kale nan komin ench popilasyon an arive depoze la pat sou yon bandi bandi sa selon dènye enfòmasyon yo se ta dezyèm chèf de gang nan kanaran ebyen pèp ayisyen Popilasyon an fin asezonnen misye pase alimèt, woule kawotchou pou mete dife, pandan moun ap kouri pou flanm dife a, misye li menm l ap danse nan dife a, li pa vle mouri. Ou kwè se koze? Bwa kale nan komin Pòdepè, popilasyon an depoze lapat sou yon gwo vòlè depi divès tan k ap mache kase boutik moun nan zòn nan, yo asezonnen l epi sa w tande a Yo pase l sou dife. Bwa Kale nan komin Tomazo, popilasyon an nan tèt kole ansanm avèk lapolis rive trennen 4 bandi tankou kabrit. Bwa Kale nan Leyogàn, popilasyon an ansanm avèk lapolis rive mare 5 bandi. Mesye sa yo ki ta fè pati 2 baz gang Ti Makak ki te kouri desann vin kache nan zòn nan. Aprè komisè Muscadin fin deguste bandi pou lavi, Li pale e eksplike kòman li te arive mete pwen final nan lavi misye pandan tip sa t ap sot pran pwen pou l te vin batay nan Pòtoprens ansanm avèk lapolis. Medam, matmwazèl e mesye, Prezidan Nayib Bukele frape ankò yon lòt fwa. Gwo manifestasyon òganize nan Solino Moun solino leve kanpe pou di solino pa gen vòlè aba ensekirite e lanse operasyon rache vòlè. Operasyon rache vòlè se la a Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè Mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman an fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl pa w la, pa ezite aktive klòch notifikasyon w nan pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Manman m chaje ak pitit. Lè yo jèn tout pati kitel men kou lap mouri tout vin mouri nan pyel mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se pye bannann ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen tou won san fon tou won san fon pa ezite kite eleman de repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Medam matmwazèl e mesye nap derape nan komin Ench ki sak pase. Popilasyon nan Ench medam matmwazèl e mesye rive depoze la pat sou yon bandi. Selon dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou bandi sa se ta dezyèm chèf gang nan kanaran. kap bay pwoblèm. Misye ki t ateri Ench, popilasyon an pral depose lapat sou li. Mare yo mare l frè m ak sè m kap koute m, misye pon bwa kale non, sa s on bwa kale pro max. Yo kenbe misye pèp ayisyen, yo fin kase mete nan bòl li, asezonnen l ansanm avèk bon ti gazolin pèp ayisyen. Yo mete ti kawotchou pou li epi taw alimèt. Bandi sa ki gen pwen, bandi pa vle boule pèp ayisyen. He ou kwè se koze. Pandan moun ap fè bak pou flanm dife a ki tèlman frape yo k cho, bandi an li menm li rete byen vivan anba dife a. Ou pa bezwen mande m kisa k pase, misye gentan rive Kay bawon. Medam, matmwazèl, se mesye Bwa Kale nan komin Pòdepè. Gen yon gwo towo nan vil la, tip sa ki pran plezi l, ebyen kase depo moun, kase boutik moun. Moun Pòdepè leve ayè pèp ayisyen, yo di FIFININI, Abraram di se ase. Lapolis ki t ap lase bòt li pou wè kòman yo te kapab depoze lapat sou tip la, popilasyon an di lapopo silteplè pa ou pa bezwen deranje w kontinye lase bòt ou, kontinye pran ti repo paske m konnen ou fatige kite nou jere dosye a a pèp ayisyen jere dosye bandi a. Ebyen sa w tande a pèp ayisyen moun nan pòdepè ranmase manchèt yo Yo chèche baton yo, ebyen yo pati dèyè vòlè sa. Yo arive depoze lapat sou li, yo sizonnen misye byen sizonnen, apre sa yo mete l sou recho. Pastè Malolo, ki sò di nan koze a, kòman popilasyon an rezoud pwoblèm ensekirite a? Nèg yo pran kòd pou pa chape jiskaske yo rann dènye soupi yo. N ap debake nan komin Leyogàn, popilasyon an ak lapolis bwa kale pi rèd. Nan onzyèm seksyon kominal Leyogàn ki se Kanbriyèt, ebyen pèp ayisyen, popilasyon an ak lapolis rive mare senk manfouben, senk malandren. Mesye sa yo, selon divès moun ki rete nan lokalite sa a, mesye sa yo soti anlè Petyonvil, nan Tomasen. Ebyen pèp ayisyen, popilasyon ak lapolis rive, yo mare nèg yo byen mare, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, yo nan komisarya Leyogàn nan. Annatandan, yo ap mennen ankèt. Ebyen, popilasyon ansanm avèk lapolis ap rete tann pou konnen ki sò mesye sa yo nan jou k ap vini la. Aprè Komisè Muscadin fin deguste bandi pou lari, ebyen Komisè a soti nan silans li pa li. Li eksplike nan bon ti mamit medam matmwazèl e mesye kòman li arive depoze lapat sou bandi sa, depi kilè l t ap chèche l e kòman li fè idantifye se li menm. Pou plis detay, an nou tande deklarasyon komisè a nan mikwo laprès. Son nèg lap chèche lontan wi bèl lere nou konnen misye se nèg nan nip misye te patisipe anndan vilaj la e sou ansyen prezidan jovenel kote ke se misye ki tap charye kò kadav 6 polisye yo al jete nan bourèt. Ooh sa vle di misye son gwo kòk mò men se sak fèl ekri sou li bandi pou lavi a Enben kounya bandi pou lanmò an bandi pou lamò hein. Pa vini yo ki pou sove yo humm ok ooh misye san dan vil avè di li tap brote kò polisye ann ale komisè fin ban nou rès detay yo se enpòtan. Se youn rezon k fè si lameri ranmase kadav la, la pen ranmase l. Donk nan menm. Anmède sante moun. Ba yo travay komisè. Ann avanse. Nan menm panye l te mezire polisye pa m yo, jodi a la e nan menm panye sa ke nou mezire l tou. Exactly. Ki frap pa lepe, berira pa le menm pe komisè. Donk misye atè a bò lari a tout yè swa e menm pou lajoune a tou. Misye bò lari a toujou nan solèy la. Se nèg sa yo se de kriminel de guerre, se de bandi, se de assassin. Si pat pou Paul, si yo te koze de koulè blan, misye gon lòt moun nèg ki avèk li, okontrè se apèl map tann la mal aprè lòt nèg la. Donk, kanta nou menm, mesye m klè avèk nou, bandi yo, yo pa gen chans devan nou. Mwen menm mwen gen apeti pou m manje nèg sa yo. Ayayay nyonm nyonm nyonm nyonm hahahaha wouch komisè ooh ti kèm bat piti piti ooh m santi kèm ap deplase Kapab tonbe swa e lakolin Daken oubyen Kafou 44. Donk gen 3 posiblite. Donk mwen menm, kòm dabitid, lè m yale sou nèg yo k ap travèse, m gen yon pozisyon egzat m al kanpe pou m al tann nèg yo. Kafou sa rele pa vini ou ki pou sove ou. Nou konprann komisè. Mèsi komisè. Bon mesaj pou bandi yo komisè. Mesaj nou genyen pou bandi yo, bandi yo, asasen yo, kriminèl yo fòk nèg yo pa vin nan yo. Si nèg yo vle depoze zam ya depoze zam. Men mwen menm kòm komisè gouvènman, chèf di la, m pa gen pou m mande nèg yo pou yo depoze zam. Gen pou m pran zam ki nan men nèg yo a. Si Yo pa vle m pranl lè sa afèm te gade yo yo kap wèl map kontinye atake nèg yo a boule wòch paske fòk dyaspora yo tounen vin envesti fòk dyaspora yo moun ki an retrèt la yo kapab vin abite nan peyi yo fòk komèsan yo antreprenè yo òm dafè yo taksi moto yo kapab vake a okipasyon yo kòm sa dwa nan tout peyi a menm jan moun nan nipòt fèl la. Sènyo kòman w wè operasyon bwa kale a ant pèp la avèk lapolis. Bon popilasyon an dwe pran desten nan men popilasyon an dwe pran desten nan men paske. Jodi a la se leta e m pa ka di leta absan men m pa ka di leta pa kapab men si leta an swa pa pran responsabilite l pou fè fas kare ak nèg bandi yo si popilasyon an kapab pran desten l an men fòk li pran desten l an men kanta mwen menm pran desten m lan an men pran desten gran sid la an men mwen menm m ap kontinye atake nèg yo a boulè wouj m ap kontinye m ap mache sou nèg yo m ap kontinye m ap manje nèg yo m pap ba nèg yo chans paske nèg yo menm yo gon plan pou peyi a plan yo gen pou peyi a se fè tout sitwayen onèt yo kite peyi a epi pou yo pran peyi a. nan imigrasyon popilasyon an vole nan kòlèt komisè a tèlman yo kontan wè l pote l plent donk dosye kòripsyon nan dosye imigrasyon an se p on ti dosye ki piti menm an nou tande deklarasyon komisè a ansanm. Ou byen pa ka vini anndan imigrasyon an deja gen plis moun pase deyò a donk n ap gade la a gen yon foul prèske de 5 a 10 mil moun ki la a. Vin goumen avè nou pou yo ouvè baryè a pou nou ka antre pou nal melanje avè yo alòske nou menm nou k fèmen baryè a nou di jiska nap jwenn komisè Muscadin vin ouvèl. Tout popilasyon an te konnen ke imigrasyon pat la pou l te resevwa pèsòn moun dòmi nan espas la sinon. pa deyò baryè la. Yè swa tout popilasyon an yo bay tèt yo misyon pou yo dòmi nan sere an la pou ke maten an pou yo kapab pran ling pou yo antre an dedan pou yo al kouche paspò yo jan direktè an te dil e jan komisè Miskaden te dil. Maten an lè nou leve. Baryè lan poko ouvri jis kote nap pale la. Nou wè gen plis moun ki anndan espas la ke moun ki deyò yo. Se rezon sa ki fè popilasyon an li revolte maten an la kote ke li fèmen baryè imigrasyon an pou pèsòn moun pa ni rantre e ni moun anndan pa sòti jiska an atandan ke Komisè Muscadin vini ke li pran yon desizyon avèk popilasyon an. Moun sa yo kote yo soti? Bon, nou pa ka konnen kote moun sa yo soti, men si nou, si nou entèlijan, nou ka di se yon konpwomi egzakteman bò kote yon ansanb de, ansanb de anplwayè ki egzakteman ki ap travay anndan imigrasyon Miragwàn, ki koz. Jodi an la a, popilasyon an konstate, egzakteman, se menm nèg sa yo ki vle boude bwat la nan men direktè, nan men direktè la. Mentnan jodi an la a, popilasyon an pa kwè ke y ap bay direktè Orel responsab sa k ap pase jodi an la a. Moun sa yo ki anndan an? Moun sa yo ki anndan an? Ki jan yo fè anndan an? Bon! Moun ki anndan an, nou pa konn kote yo pase. E se si ke nou pa konnen, èske se depi nan aprè midi, yo antre nan baryè a, yo antre, ou di mwens, èske se machin nèg yo ki di yo se responsab, anndan imigrasyon an, ki bwote yo antre anndan imigrasyon an. Depi kilè ou nan espas sa la? Jodi an la, e. Li vle di pou popilasyon an ki te aksepte dòmi nan seren an pou ke yo te ranpli kondisyon komisè Muscadin te di yo e direktè Orel te di yo pou yo te kapab fasilite yo antre al kouche paspò a. Mentnan jodi an la, se pa sa ki arive fèt. Se rezon sa ki fè popilasyon an revòlte. Nou bloke baryè lan la jiska nouvo lòd ke Direktè Orel e Komisè Muscadin vin pran yon desizyon. Bon, nou pa ka fè santiman, nou pa fè santiman, paske nou pa konnen moun, men sèlman nou leve maten an, nou jwenn anndan espas la gen plis moun. Antouka, ou kapab konprann, responsabilite se chay. Lidè non peyi tankou n peyi Dayiti, se pa yon bagay ki osi fasil. Premye minis Ariel Henry, ou pa anvi popilasyon alèz avè w konsa? Dirijan nan peyi dayiti eske nou pa ta renmen pou popilasyon an fè nou konfyans konsa pou yo ap tann nou pou yo ap rete kenbe tann yon dènye desizyon nou pa la yo ap tann nou vini paske yo vle fè bagay yo dan lòd ak disiplin nou pa ta renmen sa se jan sa bèl pèp ayisyen lè moun gade nou ap felisite w Pou gwo sèvis w ap rann, pou fason w pran swen popilasyon an, Komisè Muscadin, kontinye kenbe. Frè m ak sè m k ap koute m, ensolit nou pou jounen jodi a, kanè bandi yo aktyèlman la ansanm avèk gouvèneman ki mwayèn yo fè minis Nesmy Maniga a, an nou gad ansanm. Men timoun gad lekòl, bèl efò. Wi. Men li desann, li premye al fè 1,44, dezyèm nan fè 1,29. Fò dvan jwenn i premye nan klas la wi, si ap kòmanse nan sak pi piti a i premye. Bèl efò, sa a son timoun kal lekòl. Oh oh, yon timoun monchè. Mwen menm, timoun sa yo. Ou paka pa gen yo nan fanmi w. 1 44 li desann li fè 1 29 li pa ki. Men timoun kal lekòl monchè. Men papa elèv mwayenn 1 an menm. Tout fanmi an la fanmi reyini. Mezanmi. Eske w aliyen kont kòripsyon an rive? Salitasyon spesyal a madam Jean Baptiste. Medam, madmwazèl e mesye se moman pou n rantre nan Solino jounen jodi a menm popilasyon an frape pye l atè gwo manifestasyon te fèt pou di aba ensekirite di Solino pa nan vòlè e non sèlman sa tou divès sitwayen deklare yo menm k ap arive mare Cocktail Molotov nou pou n mache pran izo, ti lapli, vitelom, Jeff, planbe a pa di bak, li pa di bravo, li pa di bonjou, planbe a di bra kale nan mouda tout kidnapè vòlè nèg sa tò tchòkòlè. Kèt mesye gade yon plezi e sèl ayiti ou pou jwenn ti plezi sa Nap manifeste nap danse nap enjoy nan lot peyi yo se liberte liberte nou non chez nous se pa kom sa se pedede mete konpa atè Solino pa nan volè Solino pa nan volè Dim ki kote ou pral nan manifestation hein pou jwenn ti rara ou konsa pou wap enjoy ou. Gon seri de kretyen ki pran pòz yo pap danse rara paske se vodou men yo toujou patisipe nan ti manifestasyon jis pou yo kapab danse ti rara. Mete koz atè. Sa vle di la ou menm se Kisa w vin fè la? Filozofi bwa kale a? C'est comme ça, papa ici. manifestation contre insécurité, contre gang Kempes, contre gouvernement a déroulé en dedans Solino. Ou pa an Ayiti souke kòw m konnen bae la manke w mèt souke kòw ou pa bezwen wont ou mèt souke kòw souke kòw kont lensekirite souke kòw kont bandi souke kòw pandan wap panse ansanm avèk manchèt ou egzèse ponyèt ou egzèse kòw di seyè a baw fòs Gou mate nou men nou pat janm konn bagay sa yo tande m tande m te m pat ka tout se pat men nou menm solino pa leve konsa nou menm nou menm te gen prensip pap nou nou te gen kòmandan kòm premye chèf zòn chèf zòn bon bon chèf nou pa gen gang solino nou pa gen vòlè solino nou pa gen moun kap touye moun solino e pa paske nou menm ou wè nou wè stil nou konpòtman konsa nou gen lin pa nou ou wè nou menm ki timoun solino nou nou konn sa k rele grangou nou konn sa k rele mizè. Nou konn sa yo pa genyen tou. Yo pa bò kote w? Hein sa k fè nou pa bò kote w? Pask nou konnen espwa demen an e pou nou tout li ye. Alelouya! Ou pòs, pòs malèt sa yo, nèg ki vin rive yo, ou konn pitit yo pa bò kote nou. Men nan bouda pitit nèg sa yo, ti milat. Èske ou janm wè yon ti milat nan lari a, yon zam ap, ap rale moto, ap rale machin? Mete nou an plas non ti, ti jenès sa yo. Ayayay! E yo fè nou sa, nou pa t konn sa papa. Nou bat kont sa, epi tout Solino pap kraze tou. Mesaj pou lemond, nap di lemond, Solino se sinyal la nou ye, e nou egzanp la, e nou peyi a nou k fòs la. Toujou menm ansanm ansanm nou pi fò. Ayiti bèl, fò nou travay pou nou fèl bèl, fò nou goumen, fò nou rache, fò nou boule, fò nou debarase tout fatra ki gen nan peyi a pou n viv. Nou sòt si nou pa kab ankò, nou pa kab ankò, nou pa kab ankò, madanm, pitit, lekòl, 6 mwa, 1 an, e nou pap travay nou ti degaje. Ou wè n pa vòlè. Fon jan, men wout ou toujou di e nou k pou mouri. Depi e pèp la k ap mouri, li bon. Kou se vòlò yo, kidnapò yo, sengledou yo, moun ki pa vle nou anyen an, menm manman m pa ka al anba lavi l, menm pa ka, menm papa m pa ka menm al la non. Kounye a la m chita la m ap tann yo, ou konprann. Kounye a la m pral visye, m pral gang, ou di m vin manyen zam, non papa. Men n ap pran l nan bon sans lan. Se revandike pou zòn ou. Tout moun solino leve kanpe. Leve kanpe nou pou. Epi tou solino renmen moun tou menn blòdè. Epi dan wi. Wap ap pyeje nou konsa. Ya tchou. Gen de bagay yo di. Yo di yo fè yo di solino manti. Solino pa fè abi. E mwen kout pou tonton. Yes. Kit kòmande pa ka fè w abi. Kit atache pa ka fè w abi. Paske kote abi yo a soti konn kote yo. Ya. Al nan moun a gwo pòch yo kote gen gang vòlè kap tiye moun maten midi e swa ti machann yo. Son you no nou menm nou pa leve konsa fò tout ti machin ka leve o ti jou katè di maten senkè di maten sa ka prann fig sa ap tout bagay nèt se tout bagay nèt nou menm an nèt wap gade yon ti jèn gason ap leve al vòlè bagay moun manti ou vòlè a inè en a de ou mouri plat bòy nou paka vòlè nèg solino ne nou paka vòlè M bay pwoblèm. Kanapé fè pou bwa kale a men se nou menm ki te bwa kale a. Se nou bwa kale a. Sa vle di Bwa kale kanapé vè a se sezon 2 e nou ki te fè sezon 1. Se nou epi nou atè nou di bandi pap vin viv nan zòn nou, bandi pap dirije nou, nou tou pase mesaj la, kanapé vè pran l, nou anbrase l epi nou di dizay! Mèsi epi n di Militè de ti Job mèsi epi n di Solino pou lavi Solino pou lavi Respè pou tout kòmandan yo epi tout konsa Chèf dabò pèp dabò men ni men epi a men maryaj la a wi Bon mwen bag la la. Bandi sa yo fèm paka manyen kòb, yo fèm paka fonksyone jounen jodi a. Gad kote misye sot leve manchèt wouye sa. Bandi yo fèm tounen yon indien. Gade kijan m ye, gade kijan map viv e pandan se tan map fè pakèt jan m pa menm la jan m pa ka manyen menm bon pou kisa la menm pou pèp la soufri konsa pase wè manchèt sa depi nou wè mechan sa yo vòlè sa yo bandi sa yo nap rache yo nap boule yo paske lè yo pran malere malerèz nou yo yo fè yo pase mizè yon lè yap lage Kidnapin, yon ekip bann vye bagay nan peyi a nou menm nou pap asepte sa nou menm ti jenn solino paske nou menm se tèt ansanm nou ye nou renmen viv ou konprann paske menm si nou menm ti jenn solino se vre nou pa gen mwayen lan men nou pou nal anfèmen kay gwo kote men nou menm nou reyini antre fanmi la e pou tèt sa ni pèp solino ni lapolis nou met ansanm pou nal dechouke kidnapè sa yo Vòlè sa yo ki enpeche pitit nou yo al lekòl ki enpeche nou viv paske peyi a pat sipoze konsa ou konprann e map di tout pèp popilasyon an kap swiv mwen kap gade mwen di nou mèsi paske tout jounalis yo kansèm avè nou yo kap swiv kijan nou ye paske nou menm nou ta vle peyi a yon lòt jan peyi a pata sipoze konsa e depi nou jèn yo Yo pa nan ras aba ensekirite sou tout fòm. Nou gen yon lòt sitwayen ansanm avèk nou la a, ebyen frè pa mwen poukisa w prezante devan laprès jounen jodi a? E kontan rankontre ak laprès maten an pou nou kapab pale sou e konjonkti politik la. Nou kontan tou. E depi dè jou nou aprann e nan medya yo ke Pouvwa an plas la, pouvwa Ariel Henry nan tèt li a, chwazi, m kapab di deloje, delokalize, e m kapab di fèt 18 novanm nan ki tradisyonèlman konn fèt nan Akayè, ke nou konnen ki se site, e m kapab di drapo peyi a, se la l konn fèt. Se la Catherine Flon te koud bi kolò nou an. Men jodi an nou aprann ke pouvwa a deside se Okap li prale. Donk nou menm nou di ke sa yo pwouve ankò yn fwa volonte pouvwa a genyen avèk kominote entènasyonal la pou pyetine, pou banalize, pou pase anba pye yo tout dat istorik E peyi sa a, e jodi a nou menm nou di kòm sitwayen, kòm moun k ap fè politik, nou pa kapab rete silans devan sa e k ap fèt jodi a. Men, nou konnen tou genyen Okap ki se dezyèm vil peyi a, sa l reprezante e sa Moïse Jean Charles kòm moun ki toujou di l dan lopozisyon, li nan goch, sa l reprezante Okap. Nou pa di Okap se pou li men nou konnen. An kad de mobilizasyon, si jodi a Ariel ap kouri pou Bwa Kale nan Lwès e l chwazi pou l al fè mouvman li e m kapab di aktivite 18 me yo Okap, sa vle di egzakteman sa sa vle di. Kounye a nou dwe kesyone tèt nou, lè pitit deyò de Desalin, lè bofis e bofrè de Desalin nou dwe poze yo kesyon. E si tout fwa sa pase e nòmal. E nou ap di tou, nou konnen chak kote pouvwa sa a òganize yon aktivite, li toujou kite fatra lè l ale. E. Efektivman. E lavalas yo vi. E. Efektivman, e lavalas yo e. Yo mache avèk tout fatra yo dèyè yo. E sa k fè m te di moun nan Nò veye. Ay moun sa yo gen giyon sou yo depi yo pase yon kote, e tankou kalmonson yo e. Yo tou gate zòn nan. Fòk nou fèt atansyon pou pa gen 2 fwaye 2 gang ki al monte nan dezyèm vil e peyi a. Nou menm nou mande moun Okap si jodi a Ariel e avèk tout moun ki avèl anba anba nan pouvwa kapab deside pou al fè dizwime Okap, sa vle di tout moun ki abitye mete Okap tèt anba yo e menm nan lwès la la. Ebyen yo nan pouvwa a e son antant ki jwenn ant pitit deyò Dessalines yo, ant bo fils e bo frère Dessalines yo pou yo al òganizel Okap. E nou di ke nou menm fòk sitwayen moun kap fè politik nan peyi a yo leve kanpe prese prese pou nou panse Ayiti paske jodi a Me Ariel deside li pral fete 18 Me Okap. E ou ka reve 18 novanm ou li di ou se wanament. Konsa l tou l kapab di ou li pral fè l malpas, li pral fè li lèziwa. Donk nou pa kapab dakò jodi a pou 2 moun ki te di yo se 2 patriyòt, 2 moun ki te di yo se 2 moun responsab pou yo akote Ariel Henry pou yo aksepte deriv sa yo ap fèt. E m di fòk nou kesyone enplikasyon pitit deyò e m kapab di moun ki rele tèt yo pitit Desalin. Dezyèm bagay. Non e pa pitit Desalin. Moïse Jean Charles se pitit Boukman. E pitit Boukman li. E pitit Boukman Moïse. E pa pitit Desalin. E pitit. Si te pitit Desalin li pa tap dwat e goch. Li dwat e goch wi. Dwat e goch. Aymar a konprann, dèfwa la nan gouvènman l li gen ti minis li epi li fè je chèch, a rele dwat e gòch donk pitit Boukman misye. Nou ap gade Lafrans nan kowoperasyon l avèk Ayiti ki pran 17 moto boksè. ki pa menm vini 25 mil dola ameriken, li fè pnh la kado. N ap di Lafrans, nou konnen ke pwoblèm li gen ak Ayiti depi apre 18 novanm 1803, e sa k koz ou p ap janm jwenn Vètyè nan oken diksyonè fransè. Se yon gou amè k rete nan bouch yo, E moun sa yo si wap gade medya fransè yo, si wap gade mwen m son fidèl e m kapab di oditè radyo France Internationale, RFI. Mwen toujou swiv France 24. Yo pa janm di anyen ki bon, ki kòrèk sou Ayiti. E se nòmal pou la France kapab Deside pran 17 moto boxer pou l bay pnh la. Plen gwo cha leopa a, wap bal mitrayèt, wap bal fòmatè, wap bal tout kalite bagay, alòske nou kontribiye nan mete gang nan peyi a, pou batay Aristid, pou jete Aristid an 2004, se prè de 18 milyon ewo la Frans te voye nan peyi a pou te fè konba sa a. Jodi a, pou ede peyi a konbat gang ke nou menm nou patisipe nan mete, Wap fèl kado 17 moto boxer mwen panse ke mye vo li te rele izo nan vilaj ti lapli nan gran ravin nenpòt moun ki gon fwaye gan kay nèg sa yo bezwen moto pou yo deplase ou ta fè yo kado motosiklèt pase m konnen yo plis anvi sipòte gang aktivite kriminèl ke yo sipòte ayiti nou menm nou denonse sa e se nòmal vre kò gwoup la ap toujou chèche de moun san gou de moun malpwòp pou yo mete o pouvwa paske Yon moun pa ka deside ba w sa l vle menm de lè w ap mande si l konnen w se moun ki gen nen. Si e pa te moun kòm Ariel Henry e konsò ki opouvwa, Lafrans pa ka janm pèmèt li, janm oze l pou li ba nou ti sèt moto boksè ki pa menm koute 25 mil dola ameriken. E mwen panse ke. Se pa pou la premyè fwa nou sonje gon minis sante piblik yo te fè fè foto a de twa ti bokit e resamman la a Tolbè Alexis tap fè tole sou rezo pou 10 balon. Hahahahaha se senp se senp gon ti pwovèb kreyòl ki di koulè chen an koulè kaka non osi senp ke sa. Sa w sanble se li yo ba w. Fason ou trete moun lakay ou se konsa yo ap trete w tou. Si dirijan yo te mete yo nan yon nivo ebyen etranje a tap wè nasyon an nan yon lòt nivo. Se paske dirijan yo se yon pakèt bann ti visye, ti sousou ebyen yo trete yo, yo trete nasyon an menm jan tou. Osi senp ke sa. Wap gade minis sante avèk ti bokit. Konbyen yon bokit vann? Lè w tande chak ane konbyen milya bidjè pèp ayisyen, ou pa konn kote lajan sa yo fè. Pandan Taiwan gade nou ap aranje fè gwo bagay nan stad an Repiblik Dominikèn, epi an Ayiti w ap gade ansyen depite avèk yon ti yon ti sak plen balon. Bagay kache nenpòt 10 sa wi. Humm ala traka pou lave kay tèt. Nèg yo sanwont vre wi. Pèpè ke yo te fè yo kado. Mwen panse jodia e sa kap fèt yo se pa figi ayisyen non kominote entènasyonal ap sal lap sal figi moun ki de konsè avè yo de konze ki ansanm avè yo ki konprann ke yo kapab pase listwa peyi sa anba pye pase nou gen yon listwa ki sengilyè ki pa sanble avèk listwa okenn lòt peyi nan mond la paske nou Se Ayisyen, se Ayisyen natif natal ki te fè 18 novanm 1803. Mèsi bokou. Daprè ou pou ki sa pouvwa a louvè fèt drapo a pou kap pase ane pase yo te fè. Jodi a la a, genyen yon fenomèn bwa kale e nan Pòtoprens, nan Lwès e ki prèske ap gaye nan tout peyi a. Donk, jodi a pouvwa a santi l pa twò konfòtab e pa bliye pouvwa a ap pèdi, m kapab di, yon seri de konfyans kèk fwaye de gang, paske gen yon batay pou gang, ant 2 moun ki nan sektè prive e moun ki nan pouvwa e sektè politik tou jodi a yo estime ke sous matla pa twò fasil e byen pou yo alèz kabarè pa bon yo oblije pral fèl okap men pa bliye ke pouvwa gon seri de moun ke yo bezwen mete an konfyans pa egzanp lè 2 jèn toutouni ki ap flannen nan pouvwa se aryèl kap chèche kèk kalson pou mete sou yo se genyen ladan yo se moun okap yo ye. E jodi a se nòmal pou Ariel ap flannen moutre ke li pral fè aktivite Okap, talè wap tande lap deplase Vètyè tou, li pral fè Vètyè yon lòt kote. Mwen menm mwen kwè tout sa yo se de bagay pou Ariel pa fè yo. A Moïse Jean Charles ni a 2 mesye toutouni yo. Yo jwenn yo e a 2 ti jèn kowonpi ki pase nan tout sektè politik nèt, nan tout ekip politik e yo jwenn ni tou ak Moïse pase. Ou santi gen kanpe. Nèg te di pa tap gen kanpe men ou santi gen kanpe. E jodi a nou konprann e sa kap fèt la e pèp la kale je l. E sak fè jodi a nou menm nou nou ankouraje popilasyon an se li menm menm ki pou batay pou retire tèt li nan sa li ye a. Nou gen twòp trèt, nou gen yon seri de moun ki a goch men yap pote, yo pot yon diskou de goch. Men tout konpòteman ou, tout aksyon ou se aksyon dwat. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen nou te kwaze ansanm avèk yon lòt ekip jenn gason ki te prezante devan laprès. Mesye, ki mesaj nou pote pou popilasyon an. Pou tout medya an liy ki fè nou onè pou yo prezan jodi a nan konferans de près sa a. Se yon plezi. Konferans de près sa a objektif li se mete popilasyon an okouran, tout sosyete an, ke nou lanse yon petisyon pou fòse Legliz Episkopal Dayiti dedomaje sosyete ayisyèn nan pou zam avèk bal ke dcpj jwenn l ap enpòte nan peyi a sa fè setan. N ap remake ke anpil ayisyen e nou konnen l anpil ayisyen gen anpil kesyon yo toujou ap poze tèt yo sou sitiyasyon peyi a. Se kibò tout zam sa yo sòti pou vin jwenn ti mesye yo? ki dabò se de moun ki te fèt bon, men gras a zam ke yo genyen pou yo kapab komèt de krim, yo vin de gang. Dezyèmman, se kòman zam sa yo fè rantre nan peyi a. E twazyèmman, ki moun ki fè zam sa yo rantre nan peyi a. Twa kesyon sa yo. Nou kòmanse jwenn repons yo atravè dcpj ki pwodui yon rapò. Rapò sa a, li jwenn ke legliz episkopal sa fè lontan l ap rantre zam ak minisyon pou detwi lavi popilasyon an. E nan objektif sa a nou te di ke nou pa kapab antanke sitwayen. Nou di tèt nou nou konsekan. Nou konnen ke la se pou nou li ye. Nou te di ke nou pa kapab rete endiferan fas a sitiyasyon sa a. Se sa k fè nou lanse petisyon sa a. E nou lanse petisyon sa a sitou paske nou konnen pa rapò avèk dosye sa a gen anpil moun ki pa vle afiche yo paske se pa yon ti dosye li ye, se dosye gwo gwo tonton moun. Se de krim transnasyonal. Gen moun ki pap oze pale de li. Gen moun ki pap menm oze di ke yo viktim de li paske yo konnen yo ka jwenn reprezay. Men sepandan atravè yon petisyon, nou konnen moun nan pa oblije fè twò gwo tonton efò pou l di wi li aksepte ke dcpj mennen ankèt la e li dakò pou ke Legliz Episkopal dedomaje sosyete ayisyèn nan. Nou menm nan Fòs Pòtoprens, nou twouve li nesesè pou ke popilasyon ayisyèn nan rejwenn nou nan petisyon sa a e answit akonpanye nou nan rès konba ki gen pou dekoule apre petisyon sa a pou ke viktim ke nap resanse nan tout teritwa nasyonal la, viktim de tout zak, moun ki pèdi byen yo, moun ki pèdi pitit yo, moun ki pèdi, m te kapab di tout pwojè ke moun nan te genyen l pa kapab mete l an èv. pou li kapab ale vè lavan. Tout moun sa yo, nou konnen byento yo gen pou nou rejwenn nou nan baz de done ke nap fè la a, baz de done ki konsène viktim de ensekirite sa yo, pou ke nou pote doleyans sa a bay enstans konsène yo e ke moun sa yo pou yo jwenn reparasyon e restitisyon pa rapò avèk pèt ke yo fè. Nan dosye ensekirite k ap ravaje peyi a, sa fè prèske yon dizèn dane. E genyen anpil bagay ki pou ajoute, e kòdonatè a li menm, ki genyen bokou plis de konesans an la matyè, m ap pase l mikwo an, epi answit pou nou kapab kontinye avèk konfrè nou yo la. Mèsi bokou. Nou pa vle ke dosye sa a pami tout lòt dosye ki fèt deja anndan sosyete a, rantre nan tiwa. Se sa k fè, nou vin mande popilasyon ayisyèn nan pou li sitou gen yon zye sou Legliz Episkopal. Tout moun konnen ki vokasyon Legliz genyen. Tout moun konnen ki sa Legliz ta sipoze fè anndan sosyete. Men malerezman, out de vokasyon sa a, Legliz Episkopal pito. achte zam avèk bal paske pou yo bon mwen ka ganye nan kesyon krisyalize moun an Ayiti. Jodi an, bal avèk zam kreye vyòl, kidnaping, moun k ap mouri, gon kantite jèn gason, jèn fanm n ap pèdi nan peyi an. Se konsekans zam avèk bal. Dcpj fè premye pa, li mennen ankèt, li dekouvri gen yon prezime koupab. M di prezime paske lajistis poko pran desizyon nan kad dosye sa. Nou konnen dosye sa li devan kabinè denstriksyon. Men nou zot antanke viktim de sitiyasyon sa, nou ap lanse petisyon sa avèk yon pi gran nonb de moun, non sèlman pou yo siyen l e pou pi devan nou mete yon komisyon de viktim de tout zak ke zam avèk bal fè andan peyi an, pou legliz episkopal dedomaje sosyete a. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye w tap koute divès sitwayen ki konte lanse yon petisyon pou ke yo mande legliz episkopal fòk ke li dedomaje Sosyete Ayisyèn nan. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken kote vòlè ap denonse vòlè pèp ayisyen. Senatè Youri Latortue sa fè lontan nou pa wè humm sè mon chou wi senatè Youri Latortue dosye paspò a konbyen lajan nèg yo ta fè chimè kwochi la senatè ban nou limyè non. Senpleman nan anbasad Dayiti a Washington nou pèdi 7 milya 500 milyon de goud pandan lè 6 dènyè zane. 7 milliards ha good. Nan nèg kap vòlè kòb paspò. 7 milliards 500 millions de goud. Kòb sa a ke nou pèdi a an desanm mwen di men kòb ke nou pèdi. Ariel Henry pou yon kominike yo di ke dezòmè kòb Washington nan yap voye l nan DGI. Ok aprè. An desanm wi. Le 6 fevriye, mesye yo bezwen revòlè kòb la, yo fè yon lòt kominike, yo di y ap voye kòb la Washington. De ki mesye w ap pale? Mesye ki la aktyèlman yo. W ap pale de Premye minis Ariel Henry? Premye minis, se lè de kominike. Le premye kominike, ki è le 22 desanm, pou moun k ap swiv yo, kòm nan televizyon la, ebyen, yo di, L'argent des passeports doit être transféré à l'ordre de la DGI. Ok. Yo fè minimòm 10000 paspò chak mwa. Paske nenpòt kote wap fè paspò dan lemond, depi se pa an Ayiti, se anbasad Dayiti a Washington pou fèl. Si w Gwadloup, ou peye 250 euro pou ekstrèm ijans, ou bay dokiman, yo voye l Washington. Si w an Frans, Washington. Si w Sendomeng, Washington. Ebyen, chak ane. Ou te dwe genyen 1 milliard 500 millions de goud ki te soti de Washington pou vinn nan DGI. Pou paspò sèlman. Pou paspò sèlman. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Eh bien, j'ai le papier de la DGI, paske m pa ka pale san m pa ba nou exactement sa k pase. Eh bien, le papier de la DGI, sa l di, hein, sa li di, papier DGI a, li di ke. An 2020 yo pa voye anyen, 2021 yo voye 1 milya 200 milyon. Lè Jovenel mouri a la, yo resi voye yon ti kòb. Ou konn konbyen kòb ki pèdi? 7 milya 500 milyon de goud. Ki. I pa pèdi, i pa pèdi senatè, i nan men nou. Ha ha, i pa pèdi senat, kòman lajan fè pèdi? Kòman lajan pèdi pèp ayisyen? Yan, i nan men nou, lè dirijan. Ha. Li nan men diplomat yo, li pa pèdi. On moun pral di m lajan petro karibe a pèdi. Non li pa pèdi bon tout moun ki te gagote l yo yo la, preval mouri ak divès lòt ki mouri men pi fò lajan la. Moun ki te siyen kontra yo la, lajan pa pèdi e nou poko deside jwenn li. Papa Esye kite m eksplike w kòman dirijan nan peyi Dayiti vòlè. Atò pou tande konbyen milya konsa k ap disparèt, epi kounye a la w ap gade se anbasadè fransè a k ap achte 17 ti moto pou lapolis. Bon m eksplike w kòman dirijan ayisyen vòlè. Yo rive yon kote, yo nan yon pòs, yo kòmanse fè kòripsyon. Iral yon lòt li mete li di. Ou pa bezwen di moun kòman nap jere tèt nou non. Yo tout ki vin nan bwat la nèt pase se youn ki di lòt, youn ki di lòt, youn ki di lòt, rat konnen, chat konnen barik mayi a rete la. Èske ou konprann? Youn di lòt, youn di lòt, youn di lòt, youn di lòt. Nou tout ap fè kòripsyon. Nou tout gen lajan. Nou tout milyonè. Nou tout milyadè deja nan vòlè. Men nou youn pa ka deklare lajan. Konbyen ansyen senatè, konbyen ansyen prezidan, konbyen ansyen depite nan peyi Dayiti, konbyen diplomat ki milyonè men yo pa fouti deklare lajan. Tout toujou parèt figi yo. De fwa pèp ayisyen gon seri de bounda monnen Lèzetazini di lap bay pou dis pou dat pou sesi pou sela. Politisyen yo gen plis lajan sa wi. Eeh m di w yo gen plis ke sa. Men se tèlman nou fè lajan nan vòlè, nou pa ka deklare l. Kote w pral pase pou deklare? Bon se nan leta w ap vòlè ou pral deklare l. E si w deklare l ou ap ka vòl ankò pase ULCC pral pati dèyè w. Ha ha ou pap ka fè kòb ankò, ou pa gen enspirasyon pou w kreye anplwa, se nan vòlè ou bon. Eske w konprann? Se kòm si m rive nan w bwat, Gen posibilite pou ke chaje lòt jèn ki kapab travay. Men m kenbe l an otaj. M rale yon lòt m di pa kite moun konnen nou. Lòt la rale yon lòt li di pa kite moun konnen nou. Lòt la rale yon lòt li di pa kite moun konnen nou. Se konsa. Ebyen tout bwat la nèt se vòlè k ladan. Nou toujou fè figi nou byen di. N ap pran ti bokit. N ap pran ti balon. N ap pran ti motosiklèt. N ap di mèsi wi anbasadè. Donk, tout lòt nasyon ap di ou peyi a son peyi pòv, tandiske majorite dirijan yo milyonè, pèp ayisyen. Èske ou konprann sa m ap di w la? E ou konn sa k grav la, lè konsa lentènasyonal pran plezi l pou l di w l pò, pou l di ke w pòv paske l konnen son peyi ki tèlman gen kòriptè a kòwonpi, son bagay ekstrawòdinè. Men sa pa anpeche dirijan nou yo, yo ap di nou se pèsekisyon politik. Eske ti konpran? Vòlè kap denonse vòlè, kòriptè kap fè rapò sou kòwonpi. Ann kite sa la poul pa fè zen, paske pa bor isit lèm diw Ayiti se la repiblik dè kokin sèl vòlè kap rete, ou dwe panse se blag. Medam, matmwazèl e mesye, humm humm. Moun kanapevè kap fè koze. Moun kanapevè kap fè koze ou konnen bwa kale pa yn bandi sou wout la yo ap marye hahahaa an nou swiv non an nou swiv kòman an prens lan sanm avèk prensès la tap mete konpa atè hehey talè talè prens lan ou pèdi ou pa ale sou rit lan ou pèdi an an oh lala. Se telman fomidab. E sel ayiti pou jwenn yon ti dans konsa. Ayiti cheri m tro damou. E sel ayiti pou jwenn yon ti dans konsa nan yon ti nòs pèp ayisyen. Antouka pèp ayisyen m konseye w toujou kontinye batay file manchèt ou pou pwoteje tèt ou. Pou pwoteje peyi w, pou pwoteje fanmi w, pa gen pyès moun k ap vin fè l. N ap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. E gwo nouvèl semèn nan e yèswa ankò se Washington ki deside leve tit 42 a, nou gen sou plas anvwaye spesyal nou Jean Robert Philippe ki ap swiv pou nou avan e apre tit 42 a, Jean Robert Philippe, Tit 42 a leve, gen pil konfizyon, gen pil mezentèpretasyon, gen pil enkonpreyansyon tou Jean Robert, men di nou non, ou menm ki lòt bò a nan chalè fwontyè Etazini pataje a Meksik la, kisa w wè, kisa w tande? Bonswa Jacqueline, bonswa tout telespektatè La Vwa Damerik yo. Wi, gen enkyetid, gen plis enkyetid bò kote imigran de preferans. M panse ke jounen jodi a se premye tès ke administrasyon an li fè pou l te, pou l wè sa k t ap bay, ki rezilta ke l t ap jwenn apre l fin leve Tit 42 a, donk lwa sanitè a. Donk se yon jounen ki, sa depan de kote w ye sou fwontyè a, gen kapab de zòn kote l kapab pi ajite men de dispozisyon te deja pran, gen de. Bay ke mete de barikad yo te mete siz oka ta gen yon foul moun ki te vini yo tap fèmen fwontyè a kareman men se pa sa ki fèt senpleman moun ki vini yo pa egzanp nan zòn kote nou ye la nan matamoròs ki li menm tou pre bronsvil enben li menm yo yo menm imigran yo sèlman yo pa vini aktyèlman nou nan yon kan kounye a nou nan yon kan se yon kan latino ki gen ladan venezuelen Pi fò e dè sou kote nou an la gen rivyè Rio Grande a e se la ke otorite yo te panse ke moun yo ta pral pase ebyen yo te pran de dispozisyon yo mete babwayè donk se de fil fil fè pou moun yo pa travèse e gen yon yon vwa kap pase de tanzantan kap anonse moun yo pa travèse rivyè a la paske travèse lòt bò rivyè a li ilegal. E Jean Robert di nou non ki diferans ki gen ou te Reynoso Reynosa Uso e. E jodi a ou yon lòt kote. Ki diferans k ap gen ant 2 kote sa yo? Diferans lan se petèt yon kesyon de akomodasyon oubyen ankò fason ke moun yo ebèje, imigran yo ebèje. La se yon sant ki plizoumwen pou Amerik Latin, se plis fò Venezyelyen ki ladan li. Yo gen petèt yon, petèt yon meyè òganizasyon, men ki pa diferan de sa nou te wè, pa egzanp nan Reynosa, pa egzanp ou ka wè anpil tandèm nan la, ou ka wè anpil moun ki dèyè do m nan la. Se moun k ap fè manje e se menm moun yo, yo menm moun sa yo, yo menm yo ann atant tou. Yo menm yo di yo pap travèse jiskaske yo gen yon randevou. Donk gen moun ki la ki kite peyi yo. Men lè n te mande yo èske n panse lavi nou te me pa t pi bon nan peyi nou ke isi a, yo di non, omwen la kote yo ye a yo santi yo yo an plis sekirite. Men yo espere ke Tonton Sam, administrasyon Biden ap pèmèt yo rantre Ozetazini pou yo al reyalize rèv yo genyen an. Jean Robert ou nan zòn kote yo jwenn migran ki soti nan amerik latin ak karayib la, ayiti ladann tou, èske gen lòt nasyonalite ke w te gen okazyon petèt wè menm si se an pasan lòt moun ki soti nan lòt kontinan oubyen lòt kote ankò ke ot ke amerik santral karayib la? Non pa fasil pou wè moun yo bon se moun ki gen po klè. e li difisil pou pale pou ou mande moun nan ki kote sou si eksepte ke tout moun ki la pratikman pi fò ladan yo yo pale espayòl donk nou pat gen chans pou n te wè lòt nasyonalite men n konnen pa egzanp nan reynosa nan sant senda de vida a enben ladan l te gen plizyè lòt kominote sitou gen de ris ki yo menm gen de lòt moun ki soti nan lòt peyi an ewòp oubyen menm an afrik ki yo menm jwenn lojman la annatandan ke yo ta pa bliye son. Son fontyè liye tout moun ki la yo se moun ki an tranzit destinasyon final la se lèzetazini ke liye. Ki diferans Jean Robert ant avan tit 42 a e yèswa 11 è 59 tit 42 a tonbe e jodia tit 42 a pa la ankò ki diferans ki gen ant lè tit 42 a te la avèk jodia. Ok. Tit 42 a, lè l te la, sa vle di ke lè w rive sou fwontyè a, pa egzanp nan Matamoros, eben gad fwontalyè yo, yo gen dwa pa kite w antre ditou, ditou, ditou, oubyen si w parèt, yo ta ka pran w, yo retounen w imedyatman. Jodi a, nan rankont ke nou fè, nan sa ke nou te fè, nou t al gade menm nan Matamoros la menm, kote nan gad fwontalyè CBP, lwa, gad ameriken yo, eben yo menm sa yo di nou, yo di nou ke jodi a, yo, y ap resevwa tout moun ki vini. Ke w te gen andevou, ke w pa t gen andevou, y ap vini e y ap pran w, yo pral entèvyouye w e y ap pran yon desizyon apati de entèvyou yo fin fè avè w la. Donk gen moun ki vini nan andevou, nou rankontre anpil Ayisyen ki vini men se moun ki vin sou andevou, men nou rankontre etranje tou ki soti lòt kote ke yo menm pa gen andevou, yo menm yo di ke yo vin rann tèt yo epi avèk espwa ke y a kite antre pou y al kontinye pwosesis azil la. Donk jodi a se lwa imigrasyon tit. 8 la, se li ki an vigè, e li menm depi ou parèt, yo dwe tande w, yo dwe tande w avan yo pran yon desizyon, kontrèman avèk Tit 42 a ki li menm, yo pa oblije tande w, se sèlman retounen w, swa depòte w nan peyi w kote w soti a oubyen refoule w o Meksik. Mèsi Jean Robert Philippe. Jean Robert Philippe se anvwaye espesyal nou. N ap gen pou n tabli kontak avè l ankò nan fen pwogram nan pou l ba nou yon dènye mizajou sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Jean Robert ap fè bon travay lòtbò a e. M wè ke Jean Robert menm tou non super star depi parèt yo konnen ke voa Kreyol la e se sa nou pwomèt telespektatè nou yo se ke vwa yo a pral byen lwen e nap pran vwa yo tou pote byen lwen. E toujou sou kesyon imigrasyon an enben gen repibliken yo yo menm ki move konkong lè yap konsidere sa kap pase sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Sandra Lemaire gen deklarasyon gen pozisyon plizyè lidè repibliken. Yon gwoup senatè repibliken te pale ak laprès jedi nan Brownsville, Texas, yon vil fwontalye, nan moman migran tap kouri travèse antre Etazini depi Meksik anvan leve Tit 42. Fen Tit 42 a te simen lapèrèz pami migran yo ki kwè chanjman an ap rann li pi difisil pou yo rete Ozetazini. Kèk èdtan anvan restriksyon an te fini, migran yo te wetire rad sou yo epi plonje antre nan rivyè Rio Grande a, yo te kenbe sak plastik chaje ak rad nan men yo. Ted Cruz se youn nan senatè repibliken eta Texas. Li di sa n ap gade la a se yon travesti k ap devlope sou fwontyè sid nou an. Lendi, nou arete plis pase 10,000 moun sou fwontyè a, se pi gwo nivo nan listwa. Madi, nou arete plis pase 10,000 moun ankò. Kounyela a gen plis pase 22 mil moun ki gonfle nan sid fwontyè a kote y ap tann pou yo travèse. Administrasyon Biden nan devwale nouvo mezi sevè ki ranplase Tit 42. Restriksyon sa a te an plas depi mwad mas 2020 e li te pèmèt responsab fwontalye yo refoule rapidman moun k ap chache azil yo pou yo pa vin pwopaje covid 19 Ozetazini. Nouvo politik yo sere boulon moun k ap travèse fwontyè a ilegalman, an menm tan ke li mete an plas nouvo mwayen legal pou migran yo aplike an liy, chache sponsò, epi sibi tchèk sekirite. Si yo ranpòte siksè, refòm sa yo ta kapab chanje konplètman fason migran yo rive sou fwontyè Etazini-Meksik la. Senatè Ted Budd reprezante eta Kawolin di Nò. Li di mwen vle mete pwoblèm nan nan pye Joe Biden. Migrasyon te yon kestyon bipatizan. Nan ane ki pase yo li vin politize li. Li kite pwoblèm nan ap vin pi grav. Li te gen dezan edmi pou l prepare pou sa. E 20 janvye 2021, Ekipman, dizèl, siman, asye ke nou te resevwa pou defann fwontyè nou te ret chita. Li lach toujou. Fòk nou adopte yon lwa. Premye bagay mwen te fè lè m te rive nan Sena a sa gen kèk mwa sèlman, se prezante yon pwojè lwa. Li rele Konstwi Miray la kounye a. E li pran lajan ki deja disponib epi pèmèt nou konstwi yon miray ki bay otorite fwontalye yo yon chans. Pandan ke Tit 42 te anpeche anpil moun mande azil, li pa t pote avè l okenn konsekans legal, kidonk sa te ankouraje moun tante chans yo plizyè fwa. Senatè John Hoeven reprezante Eta Dakota di Nò. I've been to El Paso, Li di, M al vizite El Paso, Texas, mwen vizite lòt bò fwontyè a, Meksik, Gwatemala, Kolonbi, Ekwatè, e sa mwen wè chak fwa mwen ale, se plis moun k ap antre lakay nou ilegalman. Yon pakèt ladan yo pase pa pwosesis la, men yon pakèt lòt antre ilegalman e yo lage yo nan peyi a san okenn demann pou yo konparèt devan tribinal, oubyen sa kapab pran senkan anvan yo konparèt devan yon tribinal. Annatandan, Senatè Cruz pa kache di li vekse amò. Li di, Mwen vekse paske yo fè eksprè. Se yon desizyon Prezidan Joe Biden avèk Kamala Harris ak Demokrat nan Kongrè a pran pou louvri fwontyè nou pou sa ki reprezante yon envazyon pou mwen. N ap raple ke Prezidan Joe Biden te al vizite vil fwontalye El Paso nan Texas 8 janvye 2023, kote li te pale avèk ajan imigrasyon yo ak gad fwontyè yo sou sitiyasyon an. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Epi fò n di kèlke zè anvan leve Tit 42 a, enben gen chanm depite a isit Ozetazini ki pran desizyon pou gen plis sekirite sou fwontyè a an atandan tou ke Sena li menm reyaji, Serge François Michel. Chanm depite Etazini an apwouve ayè jedi 11 me a yon lwa repibliken yo te pwopoze pou bare imigran e anpeche dwòg ilegal travèse fwontyè sidwès ki separe peyi an ak Meksik. Kounye a, se Sena a, kote Demokrat yo gen majorite, ki rete pou vote pwojè lwa imigrasyon sa a. Pwopozisyon lwa sa a, ke Demokrat yo te avèti kòmkwa li pral bloke nan Sena a, ta mete limit estrik sou moun k ap chèche azil epi egzije pou yo aplike pou pwoteksyon Etazini andeyò peyi an. Lwa sa a ta mande tou pou konstriksyon miray sou fwontyè a kontinye fèt. e pou gouvènman federal la fè plis efò pou fè respekte lwa imigrasyon. Chanm Depite a, kote Repibliken yo an majorite, vote 219 a 213 pou pase pwojè lwa sa a, san okenn Demokrat pa t vote an favè li, kote yon Repibliken te vote kont li. Vòt la te fèt anvan jedi minui, lè yo ta pral leve Tit 42 a ki te mete restriksyon sou imigrasyon. Yon lwa Sèvis Imigrasyon te kòmanse aplike sou Prezidan Donald Trump an 2020, lè pandemi Covid 19 la te tanmen. Li te pèmèt otorite ameriken yo ekspilse imigran nan Meksik pou rezon sante, san yo pa gen chans pou mande azil. Otorite yo te wè gwo foul imigran gonfle sou fwontyè sidwès peyi an nan dènye jou yo anvan Tit 42 te rive nan bout li. Pandan pwojè lwa Chanm nan pa espere rive nan biwo Prezidan Joe Biden pou fè l tounen lwa, Gen espwa nan Sena a ke li pwal deklanche negosyasyon pou yon refòm total ak patisipasyon 2 pati politik yo nan kesyon imigrasyon ak sekirite sou fwontyè a nan mwa kap vini yo. Serge François Michel, voa Kreyòl. Nou pral nan peyi Dayiti, aktyalite a, enben mouvman Bwa Kale a ap kontinye pandan ke lapolis ap mennen aksyon kont gang yo, pami operasyon sa yo lap mennen L ap mennen yon nan antre sid kapital la. Nan mikwo e devan kamera korespondan n nan Pòtoprens, Massado Vilmé, gen plizyè sitwayen ki yo menm opine sou operasyon sa. Aprè popilasyon an te fin lanse operasyon Bwa Kale kont gang yo anndan peyi a, kote se sitwayen pezib yo nan tèt kole ak ajan polis yo k ap chache pran moun yo idantifye kòm bandi, yon mouvman ki motive wo kòmandman polis la ki tanmen yon operasyon gason pa kanpe kont gwoup sivil ame yo k ap evolye nan rantre sid kapital peyi a, pi presizeman Vilaj Dedye ki anba kontwòl gwoup gang 5 segond Johnson Andre alyas Izo ak Emmanuel Salomon alyas Manno ap dirije. Kèk sitwayen ki reyaji sou operasyon sila salye jefò fòs de lòd yo, yo di ki deside livre yo nan lit pou mete do tout bandi atè. Lapolis pwouve ke yo pap fè bak sou desizyon entènasyonal la paske cha a parèt tou pre legliz tou pre legliz Sen Bènadèt la. yo kreye yon pèsepsyon. M pa ba w manti tout moun kouri. Yo kouri. E n ap di bravo avèk jèn gason ki anndan lapolis, jèn fi ki anndan lapolis ki vle ede popilasyon an. M pa byen konnen, ke m te desann nan machin yon bonjou Maryani oubyen m te desann yon bonjou a Matisen yo te di m yo fiziye mwen, men fò m felisite sa k bon. Lè m wè lapolis ap mennen operasyon nan Vilaj de Dye. M ta kontan operasyon lapolis ap mennen pou l ta pote fwi. Sa ta fè m byen anpil. Pou tout malere ta ka retounen lakay yo ankò. Men pa sèl nèg a sapat sa yo pou ta mouri non. Pou nèg a soulye yo ta mouri tou. Nèg ki a vès yo pou ta mouri tou. Pase gang ki a vès yo pi rèd ke nèg sa yo. Kèk lòt menm kwè operasyon sa a p ap regle anyen si ajan polis yo pa itilize estrateji pou pran kontwòl Vilaj de Dye a yon fwa pou tout. A operasyon vèbal. Pa gen anyen k ap abouti ladan l. Paske si lapolis te deside pou l te fè yon bagay nan operasyon an, se nòmalman li t ap, yo t ap annik oganize yo yon fason nòmal pou yo, pou yo rantre, pou yo fè sa pou yo fè a. Men depi se kanpe la, w ap kanpe yon ti kote, w ap plow plow plow plow, tout nèg ret anndan, rete kote yo ye a, yo p ap soti, ou p ap jwenn ansanm avè yo, Se fawouche wap fawouche yo epi yo menm lè ou fè tout estrateji ou tire yo pa reyalize anyen ou vire do ou ale yo menm lè yo soti yo soti pi move toujou. Mwen sa m espere de sa paske se pa premye fwa y ap fè sa. Yo toujou ap mennen dè operasyon ki pa janm itil anyen. Si vrèman vre ou konnen kote Nou met afe a e. Epi nou menm nou legal, moun nan inegal. Depi lwa w se li k pou kouri pou ou. Yon sèl bagay, w ap w ap mete tantativ ou deyò. N ap raple se pou pi piti 5 polisye ki te pèdi lavi yo ak plizyè lòt ki te sòti blese nan operasyon lapolis te mennen anndan Vilaj Dedye nan lane 2021 pase a e pou jodi jedi 11 me 2023 nou te kapab wè machin blende polis la ki ap siyone tout boulva Ari Touman nan. Sepandan, popilasyon an kontinye file manchèt yo nan kad mouvman Bwa Kale kont bandi yo. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. N ap mande Masiado pou l pa deplase. Fò n di ke se yon sijè ki retni atansyon korespondan nou nan Pòtoprens, Renan Toussaint ki li menm gen deklarasyon pòt pawòl polis nasyonal la, komisè Garry Desrosiers. Depi yè jedi 11 me 2023 an, Anpil kout zam ap chante nan zòn Bisantnè, Pòtay Leyogàn, Matisan ak Fontamara, kote ajan plizyè inite nan Polis Nasyonal Dayiti an, notamman UTAG ak Swat, akonpanye anjen lou tankou blende, lanse yon operasyon pou afwonte bandi k ap simen laterè nan zòn sa yo, yo boukante anpil kout zam ak fòs lòd yo. Pòt pawòl lapolis lan, komisè Garry Desrosiers ki konfime nouvèl sa a poko an mezi pou drese bilan pasyèl operasyon an. Lapolis pran tout dispozisyon pou ke operasyon yo entansifye o nivo de vilaj se sib pnh la epi avèk dot sib tou ke nou menm nou genyen pou n fè dezentèvansyon ladan yo. Nou konnen ke. Sitiyasyon an kòman li ye, difikilte ki genyen yo e tou popilasyon k ap fonksyone zòn sa yo e nou toujou kontinye mande kolaborasyon yo pou ke ansanm nou kapab debarase zòn sa yo de bandi ki loje yo o nivo vilaj notamman yon baz ki bay tèt li non 5 segonn. E se objektif lapolis se pou ke l kapab vwa ou menm demantle rezo de gang sa a. E o nivo lapolis, lavolonte è la, ladetèminasyon è la. E polisye yo detèmine pou ke nou menm nou kapab arive libere popilasyon an de ansanm de gang sa yo ki anpeche l va kilibreman nan aktivite l. Pandansetan, Kantite veyikil blende ki a dispozisyon fòs lòd yo pral ogmante pa twò lontan anndan peyi Dayiti daprè enfòmasyon yo kote konpayi konstriktè lan, Incas, ap fè aranjman lojistik pou livre 5 lòt blende aprè livrezon 4, 8 me 2023 a. Renan Toussaint, Se pou fòse bandi k ap chache pran kontwòl zòn nan fè mach aryè sou demach sa, abitan yo nan katye Solino deside foule makadanm lan pou voye yon mesaj kle bay gwoup sivil ame yo. Paske yo vle kraze zòn nan jan yo kraze tout lòt zòn yo, yo vle kraze Solino, nou pa p pran sa lan men yo. Toulèka 2004 nou te pran bagay sa, nou pa bezwen pran l ankò, 2004 nou te kouri, 2023 la nou pa bezwen kouri. Sa se Sa se revolisyon nou nap fè nan Solino. Men sa m te ka di. Kanpe nap kanpe goumen. Nou menm e manchèt nou genyen, boutèy nou genyen, wòch nou genyen. Nou pa gen zam. Men nou menm plezi nou nou menm pou n ta pran nan zam nan la, nou pa ka pran plezi nou. Bandi vle kraze zam nan nan men nou. E nou menm nou pap dakò pou zam nan kraze. Nou menm nou se fanm. Se pou nou ta dakò pou zam nan kraze, nou pito pran mache. Avè sak vini nap rache yo. Nou pa gen bandi, e polisye nou gen la nou menm. Sila yo fè konnen yo pa gen anyen pou wè nan aktivite gang yo ap mennen. E yon bagay fondamantal pou n konnen, yo vle fè Solino pase kòm katye k ap goumen a Bèlè. E jounen jodi a nou bezwen klè avèk moun k ap swiv opinyon piblik la, nou bezwen klè, Solino pa lan gè a Bèlè, Solino pa lan gè a Dèlma 2, Solino pa lan gè avèk Fò Nasyonal, Solino pa lan gè avèk Lasalin. Manifestasyon jodi a Se pou popilasyon Solino a di e li pa lan gang, li pa lan kadejak, li pa lan vyòl. Manifestan yo pwofite okazyon pou salye efò polisye yo ki kanpe bò kote yo kont demach gwoup gang k ap chache pran kontwòl zòn nan. Si se pat polisye yo la, nou youn pa tap ka rete nan zòn nan la. Nou pa gen bandi k ap dirije la. Si se pat polisye, nou pa tap rete la lan Solino. Yo tap gentan kraze Solino pou nou. Aba bandi viv la polis. Aba bandi viv la polis. N ap raple, Se nan kòmansman mwa mas pase a gwoup sivil ame te anvayi yon bon pati nan Solino kote yo te mete dife nan plizyè kay. Solino se yon katye ki sitiye nan direksyon nò kapital peyi a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé. Pandansetan òganizasyon UNICEF avèti ke anpil timoun ka mouri nan peyi a akoz malnitrisyon, kolera avèk vyolans gang yo. UNICEF bezwen an ijans 17 milyon dola pou kòmanse rezoud pwoblèm nan. Valerio Saint Louis depi New York. Òganizasyon UNICEF bay avètisman yè jedi 11 me a ke vyolans ame ann Ayiti ap entansifye kantite timoun ki soufri malnitrisyon nan peyi a. Yo prevwa plis pase 115 mil 600 timoun kapab soufri grangou pandan ane 2023 a, konpare a 87 mil 500 timoun ane pase. Jodi a, youn sou senk timoun soufri malnitrisyon sou kèlkeswa fòm nan, nan plizyè komin nan zòn metwopolitèn nan nan kapital Pòtoprens lan ki anba gwo vyolans ame depi plis pase 2 zan. Depatman Lwès la se zòn ki pi afekte pa konfli ame yo e se la ke yo jwenn yon pousantaj ka malnitrisyon egi, 7 virgil 5 pousan, ki se pousantaj ki pi wo pase pousantaj mwayen sou teritwa nasyonal lan. Daprè Bruno Maes ki se reprezantan UNICEF an Ayiti, genyen plis manman ak papa ki pa kapab bay pitit yo swen ak manje kòm sa dwa nan peyi a ankò, e paran yo pa ka menm mennen timoun yo nan sant sante akòz gwo zak vyolans ke gwoup ame yo ap fè sou popilasyon an. Ajoute ak epidemi kolera kap kontinye an, plis timoun ap soufri epi yo ka mouri si yo pa pran de mezi ijan Vyolans an Ayiti vin grav anpil. Plis pase 600 moun pèdi lavi yo nan mwa avril la sèlman atravè Pòtoprens, dapre Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti, BINUH. Konfli ant gwoup ame yo te limite aksè timoun yo ak nitrisyon de baz yo ke yo bezwen, sèvis sante ak dlo pwòp pou yo sèvi, ijyèn ak bon kondisyon sanitasyon. Yo rapòte plis pase 41 mil ka kolera sispèk an Ayiti. 46 pousan ladan yo se timoun ki gen mwens ke 14 an. Kidonk kolera ak malnitrisyon vin mete yon pi gwo chay sou sistèm sante nasyonal la ki deja pa kapab reponn akoz de mank resous imen e mank de pwovizyon ak mwayen. Prèske youn sou 4 timoun ann Ayiti soufri de malnitrisyon kwonik, sa ke yo rele timoun rachitik la, ki gen konsekans fizik ki dire lontan e se rezilta move swen sante ak malnitrisyon. Timoun rachitik yo pa gen kapasite fizik ak mantal pou yo fonksyone. Ann ijans, òganizasyon UNICEF la bezwen 17 milyon dola ameriken pou yon premye etap pou yo kapab kòmanse pote repons a pwoblèm yo. Mank de finansman kapab mete lavi plis pase 100 mil timoun a risk pou yo mouri dan limedya, san n pa bliye vyolans ame yo ki fòse fanm ak timoun yo kite kay kote yo rete a. Ane 2023 sa, depi ke òganizasyon UNICEF lan ta resevwa finansman de 210.3 milyon dola ameriken ke yo mande a lè, UNICEF pral bay timoun ak popilasyon vinerab yo Nan mwa novanm 2022 a, kèk semèn apre li te fin achte platfòm medya sosyal Twitter pou 44 milya dola, li te di yon tribinal Delaware li pa vle vin CEO nan konpayi sa a. Yon mwa pita, li te fè yon tweet, li te ekri, Mwen pral demisyone kòm CEO pi vit ke mwen jwenn yon moun ki ase gen kouraj pou pran pòs la. Pwomès la te vini apre plizyè milye itilizatè Twitter te mande l pou l demisyone nan yon sondaj bilyonè Twitter a li menm te kreye e li te pwomèt pou l respekte rezilta yo. Nan mwa fevriye 2023 a, nan yon apèl videyo nan somè gouvènman mondyal la nan Dubai, Musk, 51 lane, te di. Mwen panse mwen bezwen estabilize òganizasyon an, asire ke li pa gen pwoblèm lajan, epi pou plan pwodui nou yo byen defini. Se konsa, mwen pa konnen, mwen devine nan fen ane a ta dwe yon bon moman pou m jwenn yon lòt moun pou dirije konpayi an. paske mwen panse li ta dwe yon pozisyon ki estab nan direksyon an, ou konnen, nan fen ane sa a. Jan l te anonse sa, jedi 11 me 2023 a, Elon Musk te di li jwenn yon nouvo CEO pou Twitter, oswa X Corp jan yo rele l kounya a, epi, Se yon fanm. Li se moun San Francisco. Li pa t bay non li, men li te di, Nouvo CEO a pral kòmanse nan anviwon sis semèn apre anons sa a. E menm jedi a nan yon tweet li te di, wòl li pral vin prezidan egzekitif ak direktè teknoloji Twitter. Lè Elon Musk te pran kontwòl Twitter, li te revoke anpil anplwaye e pran anpil lòt mezi yon fason pou te diminye depans yo. Musk gen pou peye yon milya dola enterè chak ane pou acha sa a, t ap eseye jwenn yon fason pou ogmante pwofi konpayi an. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze demen maten 6 zè nan jounal tout Ayisyen konekte, bizou bizou. One love. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavil M prale Men m ap kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun N ap kwaze nan w lòt videyo Orevwa.